Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, ikonpri nan entènasyonal la. Men nan kad emisyon sila n ap rete sèlman nan peyi Dayiti, nou prale egzakteman nan Bristou, ebyen nan moman n ap pale a la chèf gang Alex, ki tap parwaze nan Bristou ebyen misye deja fè vwèl pou peyi san chapo la polis nasyonal nan peyi dayiti ki tap veye Alex aprè la Alex te fin fè yon pote boure sou e plizyè m kapab di polisye ki tap travay pou dcpj nap raple jou ki te 19 dawout 2022 a plizyè enfòmatè avèk polisye nan dcpj te fon pote boure sou Alex nan baz li nan Bristou. Ebyen Alex li menm li te touye e polisye sa yo ebyen la polis nasyonal y konpri la dcpj yo te mete Alex sou yon lis nwa Alex te aktivman rechèche pa la polis ebyen jounen jodi a la la polis mete bagay nan lestomak Alex Alex deja fè vwèl pou peyi san chapo alò nan apèl nominal kap fèt nan mond vizib la yo deja mete absan pou Alex. Mezanmi kiyès Alex sa ye? Alex sa ki jounen jodi a nè pli. M pral fè yon ti rale mennen vini sou Alex. Alex se yon ansyen polisye. Se youn nan nèg ki te pi kriyèl anlè Petyonvil. Nan Bristou, depi yon moun w ap pase nan Bristou, si l ta fè 7, 8 è di swa, oubyen 9 è di swa, w ap pase nan Bristou, Alex kwaze avè w, li pa rekonèt ou, li di w kiyès nan zòn nan ou rekonèt, Depi w pa gen yon non yon moun nan zòn nan ke w rekonèt ki Alex li menm li rekonèt ou deja kadav. Alex ap mete bal nan tèt ou. Gen anpil moun Alex touye konsa. Gen plizyè jèn gason mwen menm m konnen, lè m mete dwon mwen anlè, nèg sa yo konn ap pase nan zòn nan. Gen ti jèn ki soti nan pwogram, lè nèg yo soti nan pwogram, nèg yo konn ap pase nan blòk kote Alex la nan zòn nan Bristo pou y ale lakay yo. Enben pandan nèg sa yo ap travèse nan blòk pa Alex la, Alex ansanm avèk pil nèg li yo, yo kanpe jèn sa yo, gen nan yo lè yo mande yo kote yo rete? Epi nèg yo ou konnen lè nèg yo wè zam epi yo t pantan sou Alex yo pat konn kiyès ki Alex la epi gen nan yo k kòmanse depale epi Alex ap mande nèg yo kiyès nan zòn nan nou rekonèt epi nèg yo nèg yo paka di Alex kiyès nan zòn nan epi sa w tande a la Alex touye jèn ti gason sa yo. Lòt bagay. Depi Alex nan zen ak on moun ou mèt deja met nan tèt ou ou deja mouri e si wap koze ou byen Alex gon fanm li renmen fanm nan ou menm ou pèdi je kwa zandyo wal koze ak fanm sa ou deja kadav gen nèg m konnen ki tonbe deja nèg ki ap file fanm ke Alex renmen pafwa si fanm nan ap fè rebèl li pa vle renmen avèk Alex antouka anpil nèg tonbe konsa. Alex se youn nan gwo kriminèl notwa ki te genyen nan peyi Dayiti, antouka nan moman nap pale a la Alex nè pli. Alex te fè yon gwo masak anlè nan Bristo. M pa sonje ki, m pa sonje dat la egzat. Te gen yon bann nèg ki te konn ale nan yon ti bar nèg yo al bwè. Men Alex te gen pwoblèm ansanm avèk nèg sa yo. Alex al kote mèt bar la li di wè jenn gason sa yo, Pa kite nèg yo vin nan bar sa vin bwè ankò. Men mezanmi, si nèg la gen biznis li, nenpòt moun ka deside vin nan biznis lan vin bwè. Okontrè nèg la se lajan l l ap fè l pa ka di moun pa vin nan biznis lan. Enben, jenn gason sa yo, yo vin bwè plezi, yo vin pran plezi, yo vin bwè nan bar nan nan nan nan nan club la, epi Alex ansanm avèk nèg li yo debake, yo touye 2 vise moun ki nan club la. Alex fè anpil. Anpil moun mal anlè nan Bristou. Antouka se yon nèg, pandan l te vivan, menm lè w ap site non l, ou site non l a vwa bas paske se yon nèg ki te tèlman kriminèl e m sonje gen yon kolaboratè mwen, misye se yon jounalis tou wi, men aktyèlman la a misye kite Pòtoprens, misye al chwe kò l nan vil Okap paske m sonje gen yon repòtaj misye te fè epi sa w tande a la e Alex debake lakay misye a 5 è di maten nan Petyonvil avèk manch li nan men l. Alex di misye monchè ou konnen ou fè tèl bagay la ou fè tèl repòtaj monchè m pa renmenl non men sak pase men sak pase. Mezanmi m pap bann manti rapid vit kolaboratè a li menm li degajel li retire repòtaj sa li te fè a epi aprèsa misye kay li potko menm bout misye kouri kite petyonvil lal chwe kòl nan vil okap nan moman la misye ap fete bon kounya la misye ka retounen petyonvil bon alex mouri piske alex mouri misye ka retounen. Men kòm nèg sa yo yo menm yo ponyèt yo long, kidonk menm si w wè yon grenn tonbe, gen lòt dèyè ki ka pran larelèv. Antouka, Alex sa a ki tonbe jounen jodi a, youn nan gwo kriminèl ki te genyen nan Petyonvil, Deja, bon vwayaj, bon travèse mon frère, kidonk ke sa w te konn fè yo, al peye yo pase valè moun nou konnen. Nèg sa yo touye, nou kapab di nan moman an la anpil moun nan Bristou ap fete. Ebyen mezanmi pa bliye jou ki te 19 dawout 2022 a te gen yon operasyon trè miskle ki te mennen nan Bristou yon fason pou nèg yo t al deniche Alex. Ebyen Alex li menm lè enfòmatè avèk polisye dcpj yo te debake ebyen nou wè Alex li menm ki te vole gagè men avan li vole gagè li te gentan mete do atè 2 polisye ki t ap travay anndan dcpj. Ebyen dcpj t mete Alex sou yon lis nwa e fòk mwen di nou lanmò 2 enfòmatè sa yo oubyen 2 polisye sa yo ki tap travay nan dcpj ebyen lanmò nèg sa yo te leve plim sou do wo grade nan lapolis la yo te di le ou la fason fòk yo pote tèt Alex ba yo ebyen jounen jodi a la nou wè nèg yo finalman yo mete do Alex atè kidonk. ak Alex apre l te fin tiye polisye yo, li di konsa se gang yo te voye vin atake l. Si y ap konbat gang, ebyen se polis ki pou vin konbat gang, se pa gang ak gang ki pou fè afwontman. Pandansetan Alex li menm li te di li pa gang, men a bouch pa l li te reponn li te di si y ap di konbat gang, yo pa dwe voye gang vin konbat gang. Antouka, m pral pèmèt nou tande yon lòt bò Alex li menm ki t ap reyaji apre li te fin touye Polisye yo. Sèl sa nou konnen nou wè ti bout tè sa, kèlkeswa sa w fè la a, w ap peye la a. Ni lanfè a, ni paradi a, se depi la a l kòmanse. Ou konprann? Pa gen anyen w fè, ou p ap peye l. Lavi bandi pa janm long. M poko janm wè yon nèg ki nan gang viv 50 an. M poko janm wè yon nèg ki nan gang rive odela de 50, 52, 53, 54 an. Lavi bandi oubyen gang. toujou kout. Antouka, moun nan Bristou kòmanse pran yon souf, anpil nan yo kòmanse fete paske Alex n'est plus. Antouka, ann tande Alex aprè li te fin tiye polisye yo nan dat ki te 19 dawout 2022 a. M salye pèp ayisyen and map salye moun petyonvil espesyalman bon non pam se Alex Alex Alex polisye 26 èm pwomosyon m abitan dan bristol. E, bon, m ap trè brèf, e ke m vle demanti yon seri de bagay k ap di sou sa k te rive nan Bristo mèkredi 17 out lan. Mèkredi 17 out, m tande anpil kote y ap di, anpil moun ap di, te gen yon operasyon polisyè anndan Bristo. Mwen menm m ap di non, m ap di se manti, pa t gen okenn operasyon lapolis anndan Bristo. Mwen te atake pa 4 endividi an sivil lourdement armé. E pami 4 endividi sa yo, nou te arive idantifye Edouard Luckson, alyas Ti Luckson anndan Riyèl Maya. Se li k ap dirije Riyèl Maya anndan Bèlè. Ok, samdi, mèkredi, jou mèkredi sa a, m te chita devan lakay mwen, m ap bwè alkòl avèk 2-3 zanmi e ke m jès resevwa yon apèl, yo di m, Alex, gen yon machin Mazda, pikòp blan. Ki kanpe nan antre lakay ou a. Mediac la ou dim sa epi Nèk fon ti desann Pi pandan map parèt Map pale a mesye yo Luckson te ala tèt Ok Luckson te ala tèt Map redi nou sa ankò Luckson se chèf gang Riel Maya Anndan Bèlè So se li kap dirije anndan Bèlè Ann serye Si nap Ann serye bon, si nap vin dèyè gang, pousa nou oblije, si swadizan nap vin dèyè yon gang, nou kòmen nou di e gang mwen ye, poukisa nou oblije pran gang pou vin dèyè gang? Enh mesye, nou pa serye. Si nap fè peyi, ke nou fè peyi n fini. Nou di nap vin dèyè yon chèf gang, epi n pran gang pou n mennen dèyè gang. Luckson se yon gang li ye. Nou di se operasyon polisyè. Ok? Eee. Yeah, janm di an, pat janm gen operasyon polisyè. M panse ke yon operasyon polisyè, se si ke n ap jwenn bri antanke brigad de rechèch k ap la, swat k ap fè penetrasyon udmo, lòt inite etsetera. Ok, sa m ye, m pa vòlè, m pa anyen, m pa kidnapè. M ta wè lapolis ap vit devan m mezanmi. M ap swa m bese lèzam, m bay lapolis arete m pou sa m fè a oubyen m kouri pou m ta wè lapolis ap vit devan m pou m ta Poum ta poum ta poum ta kanpe dan di a la polis non m pa tap janm ka fè yon bagay konsa ok m te atake pa 4 nèg an sivil ki voye bal sou mwen epi apre sa nèg yo fè fim avèk avèk dosye a yo mache di ke m tiye 2 ajan dcpj silvouplè dcpj ou son antite ki lwayal demanti sa yap di a tanpri Paske se jou la m pa tann afa lapolis menm. Byen ke dcpj li gen yon antite ki travay an sivil, men yo toujou gon jakèt ki pou idantifye ke yo se dcpj. Menm lè ke yo gen jeans, mayo, men yo toujou gen jakèt la ki pou idantifye ke yo se dcpj. Men se jou la pa t gen sa menm. Sèvis fwa ke moun ap di ke misye 2 ajan dcpj, dcpj tanpri, demanti sa. Retire chay sa sou dom. M pa tann afa la polis se jou la. M ann afa 4 nèg an sivil ki vin touye m. Bondye nan syèl la, chans pou mwen m pa mouri. Epi yo konnen m pa mouri sa pase mal. Yo fòmile yon avi yo met dèyè m. Bon dat mwen la mesye. Nou pa janm met avi dèyè m. Dat mwen la, m pa konn nan fè zak, m pa konn vòlè, m pa konn nan bay dwòl, nou pa t di m met avi. Se pandan bay nou an pase flay, e kounye a n ap met avi, e le pire sa n met nan avi an, kidnaping. Mwen menm Alex wi, kidnaping, kidnaping, vòl a men ame, e ki sa ankò, m pa konnen, e asosyasyon malfetè, mwen menm. Bò lakay pa m, tout timoun, tout moun, tout granmoun, tout bagay fonksyone trè byen wi, trè trè trè byen, E sesi destriktè nèg yo fè a e premyè fwa bagay sa fèt bò lakay mwen mesye. Ki sans sa genyen? Mesye pou ann pa fini avèk moun nan peyi a konsa. Ok, ann pa fini avèk moun nan peyi a konsa. Ann nou repanse bagay yo. Non sa nou vle ban mwen an m pa genyen kidnapè la. Non jamè, m pap janm genyen l. M pap janm genyen l. M ap redi sa pou pèp la tande ankò. M pat janm atake pa lapolis mèkredi 17 out. Yo te atake pa 4 endividi ame an sivil e pami 4 endividi sa yo te gen Luckson Edouard alyas Ti Luckson ki se chèf gang Riyèl Mayann Danbèlè. Sa di se bandi ki te vin touye m, m pa t ann afa lapolis. M t ap wè lapolis, m t ap dezangaje, m t ap kouri oubyen m t ap kite yo arete m. M vle pèp la konn sa. E afè y ap di msye 2 ajan dcpj, dcpj tanpri silvouplè. M konnen ke m pa gen vwa ase. Ou konprann? Nou pap janm demanti l. Sa ka rive n pa demanti l vre wi. Men m konnen Dezoloji se yon antite ki lwayal. Dezoloji pa kite, pa kite moun itilize non w pou y ap bay manti tanpri. Paske nou poko janm resevwa yon plent kont Alex ki patisipe nan kidnaping. E nou poko janm retrase telefòn Alex nan dosye bagay kidnaping. Nou poko janm resevwa plent kont Alex. Pou yo di Alex vòlè tèl bagay. Tanpri mesye, an nou pa fini a jwèt nan peyi a. Moun Petyonvil m vle nou konprann sa k rive a. Sa k rive a ki sa l ye? Bon, nèg yo bezwen retire m. Yo met moun pa yo. Men e, Dye swa loue e, m pot viktwa m pa mouri. M la. M ap toujou goumen pou Petyonvil. An verite Bondye map toujou goumen Petyonvil mesye jan nou te fè bagay yo li pap bon konsa gen yon ti pwovèb kreyòl ki di bat chen an tann mèt li ok tout kote nan peyi an pa oblije gangsterize m la m la e m la ok mesye. Merci beaucoup. N ap bat bravo lakontantman pou lapolis nasyonal ki detèmine nan moman an la pou fè bandi yo fè vwèl pou peyi san chapo, bravo ak lapolis, ebyen dcpj li menm se kòm le diable en personne, on ne pacte pas avec le diable, ebyen ou pa dwe annafè avèk dcpj, otomatikman ou annafè ak dcpj yon jou kanmenm, Dcpj ap mete w nan yon kote pou pa nwi pèsòn ou byen lap fè w fè vwèl pou peyi san chapo. Bravo ak lapolis, bravo ak dcpj ki deja retire yon move grenn nan sosyete a. Antouka, kòm toujou la fami, un maximum de commentaires, un maximum de partages, mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu a pour nous dire que vous appréciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit?